Bri kouri nouvèl la gaye zanmi fanatik konpatriyòt tvlakayhaiti.com yo ebyen pa genyen benyen toutouni kache lonbrit ankò paske peyi Kanada finalman frape Ariel fò. Lè w pran 2 gwo minis nan gouvènman Ariel Henry a ki tonbe anba sanksyon, yo jwenn nèg sa yo ap finanse gang, ap finanse vòlò nan peyi a, ap finanse ensekirite, ebyen medam e mesye, peyi Kanada frape fò, 2 minis sa yo, nèg yo. anba sanksyon. Jodi an se madi 20 desanm 2022 e pa bliye ou sou tvlakayhaiti.com, jodi an se dezyèm sòti nou pou semèn nan e n ap di mèsi ak tout zanmi nou yo, konpatriyòt nou yo, tout sila yo ki ankò rete konekte sou kanal sa a. N ap di mèsi an jeneral ak tout moun, nouvo ni ansyen abòne nou yo. E nap mande ou menm ki souvan gade video nou yo men ki poko abòne avèk kanal sa, se moman an menm pou fè sa pandan wap gade video sa yon fason pou ka rete enfòme sou tout sa kap domine aktyalite a Ayiti ak rès mond lan pa gen lòt chwa ke tvlakayhaiti.com Ebyen medam se mesye Lits Kitèl avèk Bèto Dòse nou konnen ki se minis jistis nan peyi a e Lits Kitèl ki se minis enteryè. Se grenn pyon Moïse Jean Charles anndan gouvènman sa a medam e mesye ebyen ki jodi a la a tonbe anba sanksyon otorite kanadyèn yo, yo jwenn nèg sa yo nan move dosye, nèg yo ap finanse gang nan peyi a, nèg yo ap finanse ensekirite alòske se yo menm ki ta la pou bay pèp la sekirite e se yo kap pwone ensekirite a nan peyi a, si yo kap achte zam Si yo kap achte minisyon bay bandi alòske yo se minis jistis ak minis enteryè, 2 gwo ministè nan peyi a, epi nèg kap jere ministè sa yo se yo menm kap bay bandi zam, èske peyi sa a ap sòti kote li a, èske Ayiti ap delivre vrèman, e lè n konnen Ariel tou ki pa inosan nan sa kap pase la a, men gen moun ki di poukisa Ariel poko jwenn sanksyon tou paske Misye pa dwat osi e jan moun panse a paske lè non site nan asasina Jovenel Moïse e gen divès lòt dosye tou nan voye kòb bay gang nan geto yo nan e nan nan nan nan nan nan nan fè antant ak babekyou bagay la vrèman vrèman vrèman fè ayisyen mal enben fwa sa a peyi kanada ki yo menm finalman Enben mete lapat sou 2 minis sa yo nan gouvènman Ariel la ke nou pral envite w. Gen detay! Nan depatman Latibonit, presizeman lokalite Savyen, bagay yo dwòl, dejenere e lapolis ki yo menm deja gen kontwòl sitiyasyon an. Enèl n konnen baz Gran Grif ak nèg Jan Deni yo k ap fè lapli e bebotan, Koukourat San Ras pou bò pa l tou ap fè lòbèy. Enben medam e mesye lapolis la a yo deside. Pou yo mete lòd nan dezòd bandi sa yo ki fin mete lavi moun latibonit e donk e san souf chak jou moun ap kidnape chak jou moun ap mouri bagay yo dwòl nou pral envite ou gen tout detay anndan videyo sa rete konekte bòn ekout tout moun nap tounen. Avèk ki kote wap gade nou wap swiv emisyon sila ankò yn fwa son nesesite poun jisteman antre lakay ou nan lè sa parapò avèk enfòmasyon ki apèn tonbe la Enfòmasyon ki fè sekwe la e piblik medam mesye, ebyen kote ke nan moman ke nap pale la la ebyen medam mesye 2 ex minis ki jisteman te fè pati gouveneman aktyèl la ebyen nou kapab pale de minis lansyen minis de la jistis e de la sekirite piblik Bertho Dorcé e ankò nap pale de minis Litskitel ki se ansyen minis minis enteryè ebyen nan moman ke nap pale la la nou kapab di e svp pran kou Dimitri. Ivob pran kou pou m pa di Moïse Jean pran kou paske ansyen minis sa yo ebyen nou konnen ki sispisyon ki te peze sou do yo ki te koz ebyen entènasyonal la te deja egzije Ariel Henry pou te eskli yo nan gouvèneman an ebyen nan moman n ap pale la le Kanada m kapab di 24 è de tan avan Nasyonzini pral statye sou kantite moun ki deja jwenn sanksyon yo pa le Canada et les Etats-Unis, ebyen le Canada gouvènman Canadyen an a l'insta de a l'insta de minis nou kapab di minis minis afè etranjè a Melanie Joly ebyen nan kad yon kominike ki soti jodi madi 20 desanm lan la ebyen li skitel Pou ne pa di Liz Kitèl ebyen e ankò Bertho Dorcé ebyen nan moman k ap pale la yo deja jwenn sanksyon yo pa le Kanada e ankò yn fwa sa k pi rèd la ebyen yo menm anonse mesye sa yo dezòmè yo p ap gen yo p ap otorize pou yo fè okenn tranzaksyon sou teritwa Kanadyen an ebyen medam mesye zen an pwès nou kapab di e sanzoubliye ebyen Nan mwens ke 24 èdtan la a, pral gen Nasyonzini ki pral reyini pou kapab statye sou lan sò mesye sa yo dezòmè. Ebyen yo pral soti de la pawòl o zakt, ebyen sanksyon ki te pran Nasyonzini pral gen pou l deside la a mesye sa yo eske yo pral pran kòd il nè ke datand men nou kapab di Bertho Dorcé, Lix Quitel, nan moman nap pale la a, mesye sa yo yo nan kouri e nou sonje Dimitri Vorbe. Nou sonje Bertho Dorcé sa a, se li menm ki te avoka konpayi Sogener, ebyen nan moman nap pale la a, menm si Lix, menm si Dimitri Vorbe mawon kò l nan entènasyonal la souvan lap lap babye, ebyen yo rive sou li, lè w manyen Lix Quitel se Bert, lè w manyen lè w manyen Bertho Dorcé Dimy, se jisteman Dimitri Vorbe ke w manyen dirèkteman paske. Bertho Dorcé se youn nan moun ki te reprezante jisteman Dimitri Vorbe nan gouvèneman Ariel la ki li menm te jisteman eskli nan gouvèneman mwa pase a e aktyèman la a ebyen sanksyon deja anonse ki kapab pran kont kap pran kontre li pa le gouvèneman kanadyen yn kesyon ki enterès tout le mond ebyen kap di ki fè jisteman koule bokou de lank dan la repiblik dimi nan kad enfòmasyon sila. Wi, e n ap raple nou medam mesye egalman lè nou pale de sanksyon se pa senpleman sanksyon ebyen se sitou pou koripsyon, pou koripsyon se pa yon ti bagay ki piti epi n ap raple w sa fè apeprè an nou di mwen di mwen 3 mwa pou pa di mwen 4 mwa de sa e non Litz Quitel Pou pa di, bon, an n plis rete nan kad Bèto Dòse, non l ki te site pa rapò, nou raple nou trè byen medam mesye, kagezon zam ak minisyon ki te rantre anndan peyi an, bato sa jisteman kote ke legliz epitskopal, ebyen jisteman nou te antann ou se te yon moun ki te nan gouvènman dirèkteman, nou tout nou te konnen se te Bèto Dòse, men, jan nou te gentan di l, Ou gen ekip Dimitri Vob la, menm mesye sa yo ki konn ap voye zam ak minisyon anndan peyi an, jodi a la, se yon gwo kou li ye pou yo, men, men nou poko satisfè, nou lwen, lwen, lwen pou nou ta di ke nou satisfè, evidaman yo pran Bertho Dorcé, men jan nou di l, pou kounye a la, toutotan nou pa wè 2 men, 2 pye Dimitri Vob mare kankou krab, ebyen, nou poko, nou poko, nou poko kapab jann satisfè, men kanmenm nou pwòch, kanmenm y ap rive sou li, paske se yon kesyon de tan, nou toujou di l, Lè nou pale de sanksyon, menm lè yo pa rive sou Dimitri Vorb, nan kesyon e sanksyon sa yo, ebyen nan dosye lanmò prezidan Jovenel Moïse medam mesye, pa gen wout pa bwa. Dimitri Vorb, pa gen wout pa bwa frè m, y ap rive sou ou kanmenm. E pi si pèp ayisyen pa gentan rive sou ou, se si pèp ayisyen pa gentan rive sou ou, lajistis la ap rive sou ou. Paske, konprann byen, pandan n ap pale la, w ap gade endividi sa a, Se nan kazino l kache maten midi swa, kounya la lè w al nan kazino pou moun yo pa rekonèt li, ebyen se kache l se se se se se se se se se se kamoufle l kamoufle medam mesye yon fason pou nou di ebyen popilasyon an ou menm jwèt pou ou jwèt pou ou mafya sa satan sa ebyen li lè pou l tonbe li lè pou n mache sou li evidaman Antouka lajistis fè travay ou epi bò kote peyi Canada nou wè kap ban nou kout men medam mesye fò nou ta engra pou nou pa ta di omwen menm lè nou konnen gon jwèt yoyo de bò men nanpèch sa kap pase la nou kanmenm ann di kanmenm an nou swiv paske seryezman son kout men li ye pou nou kanmenm wi Lionel nou pale de koripsyon antwot ekip ansyen minis sa yo pran kou la. Ebyen Diminiko ap di an atandan ke pandan ke nap tann le tour de di pandan se tan nap tann tou pa Dimitri Vorb dirèkteman pandan se tan nap tann tou pa Reginald Boulos e tout rès mesye oligak kowonpi ki yo menm sitou te jisteman tap fè machanday tap fè jisteman se kon apèl Eben e ki tap pèsekite jisteman lansyen prezidan Jovenel Moïse nou an yo kòmanse rive sou yo paske mesye sa yo si yo yo reji yo nan kad asosasyon de malfetè eben nou wè la yo kòmanse rive sou yo men nan ka pa e jisteman minis Bertho Dorcé e minis lansyen minis Bertho Dorcé e lansyen minis Lise Kitèl eben yo repwoche mesye sa yo pa rapò yo patisipe nan kòripsyon e abi pouvwa e egalman di mi mesye sa yo yo patisipe nan finanse gang nan jisteman dosye ganseizasyon dosye bandi kap kidnape moun nan peyi dayiti mesye sa yo gen men yo tranpe e lè w pale de lansyen minis Bertho Dorcé ki li menm e se bra dwat Dimitri Vorb pa bliye mesye sa li te deja jwenn arestasyon nan dosye dwòg sa vle di lèzetazini le kanada gen achiv misye pandan se tan misye te nan gouvèneman l tap fè style li kòmkwa se bon moun e ben misye la nou sonje li te pran prizon. ki te jwenn arestasyon l an 98, si je ne m'abuse pa, e nou sonje dènyèman la, menm Bertho Dorcé sa, li te genyen soupson sou li parapò avèk enplikasyon l nan dosye trafik zam ak minisyon nan anndan peyi Dayiti, ebyen pèp la ki te deja ap manifeste mande arestasyon Bertho Dorcé, ebyen jounen jodi a nou kapab di, Se yon gran pa ki franchi, se yon gwo etap ki franchi nan kad mezi de sanksyon ki ap bay yo, enben fwa sa a, yo rive sou Bertho Dorcé, enben pèp la bat bravo. E nou konnen, Bertho Dorcé sa a, Vitelhomme te site non l, e misye, plizyè bandi nan kapital la te site non misye, men Bertho Dorcé nan moman ke n ap pale la a, m panse ke se anpil jwa ki nan kè popilasyon an pa rapò avèk jisteman sanksyon ki pran kont. Yon moun tankou yon ansyen minis tankou Bertho Dorcé e sans oubliye medam mesye Litz Quitel ki li menm medam mesye non te site nan kad dosye kidnapping msye Pasteur Ferre ebyen nèg la gen dosye nèg la gen dosye fanm avèk e Pasteur Ferre kisal fè li aranje yon group de kidnapè li fè kidnapel e jiska dat ebyen lansyen minis Litz Quitel li pat janm bay esplikasyon pa rapò a soupson ki tap peze sou dol pa rapò klamè piblik ki te deja jisteman okouran de sak de enplikasyon misye nan dosye kidnapin men misye pat janm bay esplikasyon enben jounen madi 20 desanm lan la kanmenm nou wè la enben le kan le gouvèneman kanadyen enben jisteman mete pye sou kou mesye sa yo donk an atandan medam mesye nap diw byen an atandan an atandan nasyonzini pral gen pou reyini la medam mesye jodi mèkredi 21 desanm lan pou kapab statye sou sanksyon an di pwochen etap sanksyon yo pral bay mesye sa yo. Eske pral gon desizyon ki pral soti pou kapab mande a lajistis ayisyèn e entènasyonal pou kapab fouke mesye sa yo mete yo anba kòd men nou kapab di eben gen zen sur gen zen nan la repiblik konsènan nouvèl mezi de sanksyon sa yo ki pran e nou kapab atann apati de reyinyon E nasyonzini pral gen pou fè Jimmy do fòk nou dil genyen anons ki fèt ebyen nasyonzini lap gen poul reyini non sèlman sou stati eske ayiti e eskel nesesè pou ayiti gen yon fòs detèvansyon ki entèveni la pou ta vin e jisteman e jere dosye sekirite a ou pa oubyen ki ki nouvèl mezi ki nouvèl sanksyon ki estrateji Anm de sanksyon yo pral aplike kont mesye sa yo ki te deja jwenn sanksyon pa Lèzetazini. Ann atandan, gen lòt pèsonalite k ap gen pou yo sanksyone nan les jours et pour ne pas dire dans les heures qui viennent. A nenpòt kèl moman ou ka tande lòt non moun soti, men nou kapab di jiskaprezan, ebyen, pa rapò avèk de pèsonalite ki yo menm te nan Leta, ki yo menm nan sek, te nan sektè prive a, jiskaprezan nan sektè prive a, gen sanksyon ki kòmanse pran kont yo, men osi n ap tann, ebyen, lòt. E jisteman nouvo no k ap gen pou tonbe, nou kapab di nan kad nan kad nouvèl sa Djimi se se kanmenm yon trè bòn nòt, se yon trè bòn enfòmasyon ki kapab jisteman fè renye, fè blayi lalimyè sou bandi ame yo pa ki fason, kòman fè yo gen zam nan men yo, kiyès yo nan vye zam yo ebyen nou kapab atann medam mesye apati de jou k ap vini yo la ebyen kapab gen kòd, kapab gen kouri dan la repiblik nou menm nou chanèl moun afè bondye nou toujou di l. pral gen kouri ebyen li posib pou ke kouri a li kòmanse e nap tann e jisteman reyinyon nasyonzini kap gen pou fèt jodi mèkredi demen mèkredi a la pou kapab jisteman pase nan yon lòt nivo pa rapò avèk sanksyon yo Djimi. Anpil enfo ke ou gen de plis e nou te byen di w ke nan moman nap pale la nou di w ke pa rapò a sanksyon sa yo kap tonbe la nou di w ke Ariel nan konplo kont sanksyon kap fèt yo Nou byen presize l pou ou Ariel se youn nan moun ki nan konplo kont sanksyon sa yo k ap pran la, sètadi ke pandan ke nou wè peyi Kanada pou pa di Lèzetazini, pou pa di Lasuis ki ap pran sanksyon, ebyen Ariel se youn nan moun dèyè anba anba ki ap dekòde e nou te gentan di w kominote entènasyonal lan bò kote pa yo o nivo de konfyans se zewo bare a lega de Ariel Voryen, nou te di w sa, ebyen egzakteman, ebyen jisteman. Se nan menm kad sa, medam mesye, kote ke nou aprann, ebyen gen yon, gen yon, e, yon manb nan kominote entènasyonal lan, yo, li menm de fason ofisyèl, li fè konnen ke yo menm yo pa la pou sipòte Ariel Henry, li di o e fò ke li menm, yo menm, plito, yo pap sipòte Ariel Henry, se senpleman yap sipòte gou, e, ya, se, se plito yap sipòte e pèp ayisyen, etandone ke nan moman nap pale la, jisteman, ebyen, e, gen yon vid, ok, Donk sa vle di ke gen yon vid, se rezon sa ki fè ke nou kapab konprann ke yo bò kote Ariel, men an oken moman yo rejte tout fòm de pote sipò yo a Ariel Henry, e se si sèten se pa yon ti bagay ki piti, ebyen jan nou dil d'une manière ou d'une autre, endividi sa, misye gen pou l pran kòd kanmenm, se yon kesyon de tan, epi nou espere ke le pli to posib, li ta bèl medam mesye avan 2023 a rive la, pou yo ta pran vòlè sa, rat sa, Hein rat sa e virus sa nou ta espere ke yo prann men senpleman nap di Canada bravo men Lèzetazini ou ta yon tijan ou ta sipoze yon tijan plis aktif nan dosye sa men atansyon mwen sot di nou ke Ariel se youn nan moun ki enpozel pa rapò a sanksyon sa yo se youn nan moun paske teknikman nan moman nap pale la sanksyon sa yo kap pran la kòman fè leta ayisyen gouvènman ayisyen an pa vrèman reyaji pa vrèman reyaji jan nou tap tande pou Bidjo, gen sanksyon ki pran kont Bidjo, men se ta di se kòm si anyen pat jann fèt. Anyen pat jann fèt. E lè w pale jisteman de Bertho Dorcé medam mesye, nou di w, ebyen nan kesyon kagezon zam ak minisyon, Dimitri Vorbe se youn nan moun dirèkteman, Bertho Dorcé pa fouti gen entèlijans pou l ta nan voye zam ak minisyon e nou konn zam sa yo, minisyon sa yo ki te sòti, yo te site non legliz episkopal, yo te pran kòm prèt non, Li pat gen lòt mèt ke Bertho Dorcé, sètadi Dimitri Vorbe, jan nou di l, medam mesye, priye, ou menm kap priye kontinye priye, paske satan jere nòs sa, fòk li pran kòd medam mesye, epi, bon nou pat menm bezwen voye l Ayiti, se Guantanamo pou yo ta voye sa, Guantanamo, wap gade se maten midi swa, pran kòb peyi an, al depanse nan kazino, Se nan kazino kòb peyi a ap depanse la medam mesye nan kazino kounya la lè w al nan kazino konsa pou moun pa rekonèt li se kache l kache figi l jan n ap swiv nan foto an la kache l kache figi l endividi sa viris sa kache l kache figi l paske li konnen ke pwobableman li gen ta tonbe sou kèk grenn ayisyen ki kapab wonfle l ak kalòt wen e kache l nan kache la evidaman medam mesye kanmèm se yon demi viktwa men nou poko satisfè jan pou nou ta satisfè e Danno an nou avanse. E Dimy jan kew dil la ebyen Ariel Henry ki li menm yon bò kote pa li ta ap bòykote jisteman seri de sanksyon ki ap pran kont sitou kèk ti zanmil donk nou kapab di madam Chita ka sa seri de sanksyon yo e yo fè ri an menm tan e yo fè plere Ariel Henry dan la mezi ou Paske Ariel Henry gen kèk pwòch li, zanmi fidèl li ki arive sanksyone pa seri de sou. Sa paske se yon peyi difisil. Bon, fò m retounen sou dosye sa a. E avan, bon m ale la nan pon sonde avan mwen vini sou dosye sa a. Paske aprè midi a bay radyo a volum, m pral fon ti pale n son dosye enpòtan. e n pral konprann kisa sa vle di. E mèsi a tout ekip de AyiboPost la ki te pran le swen pou te ankete sou dosye sa depi 2019 e ki te pataje un pe ak nou. Se ton bon travay. Paske lè jodi a gen de sanksyon kap enpoze kont yon seri de nèg, Sonje non emisyon m te fè, m pot ko sou radyo sa men m te fè l, gen anpil moun ki sonje l. Gen anpil non nèg yo site la ke m te site deja. E tout nèg sa yo se konsil onorè. E n pral gade sa talè. Rete branche. Pa rate yon segond nan emisyon sa. Antretan, yè, gon derespektan ki fèt nan Savyen. Jan nap gade la, m te prezante n sa yè kote ke yon seri de bandi nan gang sa desann, yo vin fè yon cho pou yo di ke yo pran komisarya Ponsonde. Premye sa pou n konnen, komisarya pa gen polisye ladan l paske li fèk konstwi. Ou remake ou wè li a leta nèf. Komisarya sa li fèk konstwi. Sa di li poko ekipe, li poko menm inogire. Nèg yo al fon cho, yo di yo pran komisarya an otaj, e yo ap pete kout bal de lwen, nèg grenad la, dèdè, etsetera, yo tout ap frape, yo di ke se dèdè oubyen nonò, a fin sonje non yo, nou twòp, e gen sa te mouri a, e te golyat, e ben, kote misye tap site lòt alye li yo, ke l di l pran kontwòl komisarya a. Bon, pa bliye ke Gonayiv, alò, Latibonit gen aktyèlman yon nouvo direktè departemantal. M pa konn misye, men mwen konnen si misye jwenn mwayen li ka travay. Jean Brice, misye rele Bruce. E non yo, e fot ofisye ta sivil wi. E Brice non misye ta pye, men yo ekri Bruce. Ok, non misye se Jean Bruce Myrtil, ki se aktyèl direktè departemental polis la pou Latibonit. Misye debake ak ekip li pou la lwè sa kap fè yo pè a. Bon, nèg yo gentan kouri yo jete yo, e pandan map pale avè nou la a, m pral montre nou sa an imaj, lapolis repran kontwòl komisarya sa a, ke nèg yo te vin fon cho, ki dayè, daprè lapolis, nèg yo di se ton cho tiktok, wi, nèg yo di se ton cho tiktok nèg yo te vin fè, pou te kapab bay presyon, entimide polisye yo, pou montre ke yo ap fon yon bagay serye. Men an reyalite, nèg yo pat gen anyen nan men yo. E kòmandan an pale, bon nou gade sa l di. Nan sesyon direktè jeneral la, li te mande pou nou pran kontwòl total komisarya Ponson 2 a. Jodi a, apati de jodi a, UDMON ap okipe espas sa a jiska nouvèl òd. Dezòmè, kote misye te toujou ap bloke a la, nou an mezi pou nou anpeche pou yo fè sa, e lapolis pran kontwòl komisarya a. Yè sa k te fèt la se te yon kesyon tiktok, kote ke mesye yo te vin kanpe devan komisarya a, ki pa t gen ankenn polisye ladan, se yon komisarya ki te inogire, e mesye yo kanpe te fè videyo tiktok sou li. E se te jis yon mouvman tiktok, li pa t lòt bagay kot ke sa. E jodi a la ou wè popilasyon an se yo ki vin ap fè netwayaj e ke dezòmè lapolis pran pozisyon lè sa. Kòman ou konprann anbyans popilasyon an jodi a? S on popilasyon kote ke bandi yo ap twomatize. E popilasyon an kontan, li wè ke nou vini la an liberatè e n ap kanpe la jiskaske. Tout bagay kalm e ke lapolis pran kontwol total tout lòt zòn ki gen gang ladan yo. Ou pale de yon operasyon oubyen de yon inite espesyal kap rete nan komisarya sa? Nap di ke lapolis pran kontwol espas la avèk tout mwayen ki nesesè pou kontwole zòn nan. Apati de jodi a? Apati de jodi a e nou fèl sou enstriksyon direktè jeneral la, Elbe Frantz. Ok. Pa gen pwoblèm. Sa vle di, pon sonde. Nèg yo te desann anba al fè yon cho, lapolis repran kontwòl komisarya Pon Sonde a, ki dayè pat potko gen polisye ladan l, e daprè sa dirijan an di la yo pral mete ajan udmo nan komisarya sa. Bon, nou ta swete e kanmenm genyen, cheri fon ti tann, m ta swete ke kanmenm genyen. Mwayen vrèman pou nou travay nan Lartibonit pou n trake malandren sa yo ki anpeche moun fonksyone nan depatman an. Sepandan, polisye yo pa fè l san apui popilasyon an. Sa fè kèlke tan nan Lartibonit, popilasyon Ti Rivyè a toujou kolabore ak lapolis. Se vre ke gen yon pati m te denonse ladan l, se paske nan zòn sa genyen plizyè gang k ap goumen. Gen savyen k ap frape, genyen nèg ki nan zòn Jan Deni, nan baz Ti Mepri, k ap frape nan zòn kote kanal Divan te ye a. Kanal te panse l te o Gwonde tou. Nèg yo pran l byen fasil. Donk se okontrè se nèg sa yo ki te tape Anèl Jozèf ki fè lapolis t al pran l nan lopital Bòn Fen, Okay. Ok donk pafwa sa konn rive ke pandan yo pral atake savyen epi nèg nèg jan deni ap frape yo akonpanye lapolis son skandal son skandal bon m pa vreman vle tro antre nan sa men son skandal e sa te konn rive dan le tan loske lapolis ta pral atake anèl joseph nan vilaj de dye e lapolis yo konn akonpanye avèk nèg baz pilat. E dosye sa m sonje Michel-Ange Léon pat vle l. Ok. Se yon ti parantèz. Men, souvan nan Ti Rivyè Latibonit, moun yo konn toujou kolabore ak lapolis, e n ka santi sa la, m pa montre n imaj yo pou rezon sekirite, men moun yo vrèman kontan paske lapolis repran kontwòl. Yo plizyè, yo plizyè, yo fè 3 gwoup, yo fè 3 gwoup, yo fè yon gwoup sou tè a, Kafoupèy epi yo fè 2 gwoup sou bò isi epi yap yap tire blende a kanpe ap frape avèk yo epi yo menm yo yo pa yo paka jwenn moun la kap fè kap reponn yo yo menm se rive yo rive yo pran wout nasyonal la wout nasyonal la menm panno solèy moun yo yo vòlè e nèg sa yo pat desann pou lapè jodia mwen menm mwen kontan anpil ke komisè Mathias avèk se avèk avèk DDA ki desann an pèsòn ki vin la ki vin fè entèvansyon sa. N ap mande tout popilasyon nèt pou al travay de konsè avèk IDMO k ap la a pou bay bon enfòmasyon pou zòn nan e pou vòlè sa yo rete nan liy yo. E sitou, fò nèg yo pa jwe avèk ti rès gwoup ki rete a pou nèg yo se rantre al kraze gwoup gang sa a, se sa nou bezwen. Nou pa bezwen vin mete. Moun la a selman vin mete idmo la a san ke nou pa al nan kò a idmo a la lap soutni nou se vre men baz gran grif ki nan bwa savyen fòk li kraze fòk li kraze eske se bandi savyen yo ki la wi se bandi savyen yo ki akonpanye avèk jeneral likson jeneral likson jeneral gran grif. Men bò anba li plis nan bò lapolis. Bon, lesansyèl, lapolis repran kontwòl komisarya an pa rete la. Ok. Mezanmi, men nan ki eta nap viv. M prale la Martissant avan m tonbe sou zafè gran don sa yo. E gen plizyè zanmi tap mande m yon ti detay sou Minotri. Ma fon ti eflere Minotri tou piti. Le map pale de kestyon bandi nan peyi a, Se paske mwen menm kòm sitwayen mwen estime ke li pa nòmal pou bandi pran peyi an otaj konsa. Imajine jodi a gen omwen 4 kid, gen omwen 4 moun yo kidnape pou pi piti. Gen yon moun yo kidnape sou Dèlma, zòn Dèlma 42, e genyen 3 moun yo kidnape Laboul. Sa di jodi a moun prèske pa gen lwazi malgre tou. Gon sitiyasyon kritik nan savann pistach. Nou swete ke sa petèt ka rezoud. Pou ki sa? Ki sa nap gade sou ekran? Mezanmi woo, eske nou wè bay sa? Si w gen YouTube, Facebook, fè yon ti gade sa. Alò mwen vire imaj lan, m pa t vle kanpe l dwat. Paske an reyalite, depi moun nan e pa bandi li, m pa renmen twò afiche l non. Sa depi m pa gen detay sou li. Wè lapolis arete anpil moun, ke m gen imaj yo men m pa afiche yo. Paske gen pafwa lapolis banm kèk bagay tout pa fin ok. Nan sans sa, sa di fò m asire m a san pou san ke moun sa se yon bandi notwa k ap fè bagay pou m afiche l nan ekran odv a. Ebyen, remake ke moun sa yo, kiyès yo ye? Se tankou son ekip moun ki te nan chenn, epi chenn nan pete bou! Epi tout moun lage kouri. Se moun matisan wi ki te kache. Hein? Se moun matisan wi ki te nan kache. Kap retounen jodia kap mande kap di mèsi. Kap di matisan libere. Moun matisan wi. ki ap retounen la kap di matisan libere eske nou wè koman yon pèp ap viv eske nou wè nan ki kondisyon sosyete pandan nou wè nèg ap fè yo ap pote flè paske yo sot miami men nan ki kondisyon pèp nou ap viv. Men matisan wi, le bicentenaire d'antan a boulevard Harry Truman. Si w pa konnen bagay sa yo, al pale ak granmoun. Al pale ak ansyen. Di yo fon ti eksplike w de bicentenaire, fon ti eksplike w de istwa sa yo, boulevard Harry Truman. Eksplike w sa. Paske se pa konsa l te ye. Al mande ansyen yo ap di w ke Katriyèm Avni, Premyè, Dezyèm, Twazyèm jiska Senkyèm Avni Boulos, se moun ak soulye ki te rete la dan letan. Pòtay Leyogàn wè tounen kòmsi tankou yo peny ti dan tout kote, sal, fatra. Se flè ki te plante nan chak bò lari an. Pa t gen detay sa yo. Eben, lè w ap gade la a sou Matisan, Fò ta gen, fò dlo sa ta soti nan zye w wi si w se moun ki rete lòt bò a. Èske w konprann sa m di nou? Sa vle di ke notre bicentenaire d'antan son wont. Ebyen se moun ki te nan mawon, paske yè jan m te di l nan emisyon an malerezman radyo a ta bay ti pwoblèm, gon bon pati ke n pa tande sou lwès la. Alò sou Pòtoprens an patikilye paske pa bliye gen lòt medya nan lwès la tou ki fè relè ak nou sitou nan zòn Tigwav gen 2 stasyon ki fè relè ak nou. Ekoute, imajine ke.